Imajinè. Men di m men de mizik sa kote l soti? Ide mizik lan soti se apati de kòm m te ka di sa la se fonksyonman jenès lan se ke w ap wè souvan e pandan ke gason an li menm li gendwa pa jwenn love epi fi a menm li menm li gendwa jwenn love nan yon lòt fason epi li menm di w pa chaman ou menm w ap la m degaje frustrasyon. Alèz menm menm nan mizik la se kòmsi se nou 2 an anfas nap goumen nap jwe. Wi se sam di wi la m pran pozisyon jenès pam nan jenès maskilen an janm di la e li menm li pran feeling feminin nan. E apresa demwazel ki sou mizik la kijan ou te jwenn li sou mizik sa kòman bagay yo te ye pou yo. M te ka di se yon demwazèl ki gen anpil talan paske nou fè sa san repetisyon. M pa fè repetisyon avè l pandan ke l se yon debitan. Sa vle di se premye mizik, se premye fwa li antre nan stidyo e se premye fwa tou e kòmsi m te ka di yo envite l sou yon mizik. Li pa t, li te konn tande mizik, li te konn chante tou e li te konn entèprete. Sa vle di la a li pa t gen yon ide kòmsi pou l ekri nan mizik tou sa men mwen menm m vini avè l, m fè l chante. Li akouche gwo bagay sa. Gwo bagay sa ou pa ka mennen m nan Medi. Eh wi Andy, Andy, Andy mizik sa, mizik sa e il est vrai ke nou pase anpil mizè ladan l, anpil bagay, anpil bagay di tou. E men jodi an la, mizik sa e sa ou te atenn de li a li objektivize a li tonbe aplon kounye an.